Bonjou, bonjou, bonjou zanmi telespektatè Jounal 9 yo la Nou chòt bas nan la, nou di chòt bas nan la Kote ke jan nou te konnen manifestasyon an te deja anonse pou maten an la Nou konnen manifestasyon sa ki gen objektif li se egzije chèf leta demisyone 7 fevriye, 7 fevriye kap vini la, ebyen, eh mesye sa yo, yo pral anba asad ameriken, maten la, jan nou konnen Etazini, Etazini genyen, prezidan Joe Biden, kap antre an fonksyon jodi la, ebyen yo menm pa bon kote pa yo, militan yo komanse mobilize, sou chann mas la, yo komanse vini, grenn pa grenn. Nou pa gen pa tounen nou konn sa jodi a lavi a lanmò nou pran lanmò a lanmò a vini nou prann sak vini an nou prann nou pa nan kaka jovenel nou ap fè jovenel mete grenn nan boudal nou ap goumen pou tout bon nan zòn nan. Ah jovenel di nou fè 4 ans nap pèsekitel wi la. Ah 4 ans sa nan boudal kounya nou tounen pi rèd nan boudal ankò. Ah mesye nou janm wè nap pale la nou motive tout bon. Nan bon motif la bon bagay jodia la midi ap gon lòt moun ki eli la. Yes yes yes yes. Mezire li e sak fè nou pa al anbasad la. Nou pa al bal fòs pa nou. Vle pa vle fò Jovenel ale. Tou di yo sa. Di yo ouvè lopital la pou mwen san fantyè. Jovenel ouvè dan li di fèmen lopital la. Di yo sa. Degaje yo ouvè lopital la lavi a lanmò. Bakonès. M pran bal ouvè l pou mwen. Sak vini an map prann. Si yo pa ouvè lopital la map met grenn nan boudam nou pral rive nan lopital la nou boule. Se sa jan nou konprann lan la a zanmi telespektatè yo la a militan yo kòmanse motive la a sou channmas lan la a pou yo pran lari an la a ou menm sak pase m wè w tou 2 wouj. Mèt vle jodi a nou ap kontinye batay nou e nap kontinye ranmase fòs nou mèt vle jodi a nap salye arive e nouvo prezidan etazini an pandan nou pase nou evalye respè nou genyen. Men nou konnen vi avèk politik la ap gen yon lòt reyalite. Jodi a nou pral devan anbasad la pou nou voye mesaj klè ba Joe Biden pandan l ap prete sèman. Pou nou di l konsa, pa asosye l avèk ekip gang andan palè nasyonal. Ekip kidnapè bandi andan palè a pou l pa asosye avè yo. E afè 2022 a pou l pa rantre nan lojik sa a. Pase atik 134 CRC li di manda Jovenel ap fini 7 fevriye 2021. Se pou sa nou, pandan m te ap pandan m te devan laprès, m ap denonse yè swa, gen de lajan Minisè Enteryè ode menm pèsonèl, ode m bay lajan, ode m bay zam. E nou di nèg yo, kèlkeswa polis nou va jwenn nan anlè Kafou Ayewopò, se pa lapolis yo ye. Se te de nèg ode, abiye, ode bay lajan yè swa pou yo al afwonte nou. Se poutèt sa, jodi a nou pral nan lari, nou pral pou de bagay. Nou pral di Jovenel 7 fevriye 2021 manda l fini. E dezyèm bagay, E nou pral di, e mesye yo, mesye yo, ki nan opozisyon, nou pral di yo, a si mesye yo ap di yo jodi a. Jodi a, peyi a bezwen konn altènatif la. Peyi a swaf yon altènatif. Paske jodi a nou pap kite 7 fevriye, nou fin voye Jovenel ale, pou peyi a lib. Se poutèt sa nou di, tout militan, nan 4 kwen peyi a, a pati jodi a, asime responsablite yo. Asime responsablite yo. Jodi a nou pa gen zam, men jodi a. Si bandi bay nasyonal, si bandi enteryè, si bandi lapolis la, si bandi tout kote yo, yo atake nou, enben an retounen, kreyòl pale kreyòl konprann, yo va simen responsabilite yo. Mèsi. Vwala, se jan n ap tande la a, zanmi telespektatè yo la a, militan yo deja vini la a, grenn pa grenn, pou al pran lari an la a, lòt nan lè k ap vini la ankò la a. E mesye yo nou deja konnen yo gen direksyon yo, se ale douvan anbasad amerikèn la a pou y al kontinye. mobilize nap gade la nèg yo gentan fè deplasman la jan gen anpil moun kap di pa gen manifestasyon jodi an li pap pran men anpil nan militan yo deja fè deplasman la vini sou channmas lan la nou kapab wè e nèg yo ap mobilize la mesye nou anbasad amerikèn jodi an la genlè nèg sa yo pap patisipe nan manifestasyon an bon si sèl mesye sa ki di li prale. Nou tout nèt pral anbassade amerikèn jodi a pou nal di ni repibliken an ni demokrat la ede sasi kap pase ayiti map di pèp ayisyen an piga ou kwè ni nan Joe Biden ni nan paske se menm administrasyon Joe Biden nan ki te ban nou madam Hillary Clinton an 2010 ki te vin leve fon CH la se menm administrasyon Joe Biden nan ki te ban nou Martelly se menm administrasyon sa tou Ki te ban nou Kenneth Bertin Kenneth Bertin te di ou wi Martelly pa ameriken se ayisyen li pa gen de nasyonalite se menm ap de sitiyasyon sa tou ki te voye madam Clinton an 2010 vin fè presyon sou Preval nan palè nasyonal pou te di Preval si l pa vle asepte rezilta Martelly an ke ti avyon la ti avyon deja la pou l vin pran l jodi a se menm administrasyon sa tou ki ban nou Privè se menm administrasyon Joe Biden nan tou Se anbasad lan nou pran. Nou bouke avèk enjerans lap fè anndan peyi an, nou bouke avèk konfli mafya lap sipòte anndan peyi an pou n di l nou pap kapab ankò nou bouke avè l. Yo di sa nou di pèp ayisyen an, Joe Biden pap vin regle pwoblèm grangou nou pou nou, Joe Biden pap vin regle pwoblèm ensekrite pou nou, Joe Biden pap vin regle ankenn pwoblèm pou nou. Se nou menm pèp ayisyen ki pou rezoud pwoblèm nou. Grangou yo pa grangou yo, ensekrite nou pa ensekrite yo, paske lakay yo stab, yo di a wi, pèp ayisyen an pa kwè ladann se nou menm ayisyen ki pou pran l. Nou di pèp ayisyen an leve kanpe met tèt ansanm pou nous bay nou ayisyen ak ayisyen mèsi. Bravo bravo jan gadi jovenel di la nou fè 4 ans nap pèsekite li la li pa konn sal gen avè nou bon mwen salye tout près yo e mezi an ligne jounen jodi an nou paka pale de jovenel jovenel moise nou enkilpe kote ke li pa respekte lè se kle mendikate di devlopman nou menm nou paka pèsekite se li k pèsekite nou. Paske Jovenel Moise li panse ke Trump te kapab fèl fè 5 ans. Nou dil konsa ke se byen konte mal kalkile. Nou menm nou di piske daprè la Doctrine de Monroe tout pa e pou la Metropole men se Ayisyen pou fè sak rele prise de conscience pou nou di pou nou retire tèt nou nan sitiyasyon efra imèn sa, nan kondisyon alarmant sa. Si leta pa pran responsabilitel nou menm. Yo ap reyaji pa la vyolans ou pa la dezobeyisans sivil. Jodi yo tap pran lari an, nou ap fè mouvman spontane, li gen plizyè branch, nou pral bay anbasad amerikèn yon mesaj, mesaj la se kisa l ye, fò libere pèp ayisyen an esklavaj. Mèsi. Vwala se konsa, se konsa jounen an la kòmanse demare la sou channmas lan la, militan yo ap vini youn pa youn, youn pa youn se kòm dabitid se konsa yo soti y ap soti toupatou gen sa ki soti matisan, soti kafoufèy pou yo vin rankontre nan zòn channmas lan la, se la yo pral kòmanse pran branch sa pou yo moute nan zòn lali an la. Ebyen pou yo moute ebyen se sa se konsa bagay lan ye la e mouvman an pral kòmanse nan ti tan kap vini la tout alè la nou la nou sou plas nap nou pap ezite pote tout rès imaj yo ban nou zanmi telespektatè jounal 9 yo mèsi se te jis yon flach nou tap fè nan zòn channmas lan poun wè eske militan yo kòmanse reyini tout bon pou vin. kòmanse pou vini al mobilize nan lari an la.